Nou retounen ankò avèk yon bèl videyo kapab montre w kòman w kapab kreye yon bèl minyati pou mete sou videyo w la. Alò malgre nou pran anpil tan. Men nou toujou la nap travay. Nap mande w pou toujou konekte avèk chanèl la pou pa rate oken videyo. Nap mande w pou enjoy videyo a epi gade l jiska la fen epi nap retounen apre poz la. Ok pou komanse byen rapidman wap bezwen yon bon aplikasyon ki trè fasil pou jwenn wap jwenn li sou play store. Wap monte sou play store epi wap ekri Ok wap ekri pik sa Menm si l pa parèt byen map ekri l an grand lèt pou nou sou ekran video a Pik sa Entèfas la ap parèt konsa wap antre sou li Epi wap peze enstale Wap enstale aplikasyon an montre w la Ok wap kite l fin enstale Wowowowowo pa dim wap gade video a epi w poko abòne Ebyen si w poko fè sa map envite w fè sa rapid ansanm avèk nou wap peze bouton ki make abòne a wap peze ti klòch la wap like video a epi w kòmante byen rapid. Ok apre w fin enstale aplikasyon an wap bezwen moute sou li byen rapidman epi map montre w tout bagay nèt pou w ka fè yon minyati trè senp pou mete sou videyo wap klike sou plis la epi wap chwazi imaj la wap chwazi yon bèl ti imaj pou w ka mete sou minyati a M chwazi bèl ti imaj sa ki anlè a wi. Epi kounye ou bezwen pou ou pa pran nan band nwa. Ou gon sèl bagay wap fè wap klike sou sa. Epi wap klike anlè a. Epi wap klike sou kote k make youtube la. Pou l ka menm jan ak youtube. Epi ou peze. Ok, kounye ou bezwen fè imaj la flou pou sa ou ekri yo ka byen parèt. Wap klike sou FX. E wap klike kote k make flou a. Wap klike sou. E pou chwazi flou ou bezwen mete sou li a. Ok, kounye ou bezwen ekri. Wap klike sou teks la. Wap ekri tit la senpleman. Tit video a. Epi konnen ou bay gwosè kote wap metel epi koulè tout sa. Mwen map fè pam lan byen rapid. Ou menm lè wap fè pa ou la wap pran san ou byen fèl. Ok wap bezwen mete yon imaj sou li tou. Ou ka mete pa ou ka mete pa moun. Mwen m chwazi yon imaj pam. Ok E pi Ou mete l la Sou pou ou ka ekri lòt bagay toujou tankou la m ekri youtube Ou mete sou li Ou e fè menm jan ankò ou ba l koulè stil E pi ou mete l kote w ap mete l la Ok tout sa Ou ka mete tout lòt tip detay sou li toujou Ok lè ou fini la ou pa gen de bagay wap fè ou jis anrejistrel pou anrejistrel wap peze wi la la anrejistre epi se trè fasil ou gentan kreyel lontan la ale sou galeri pou al verifye. Ok kounye ou bezwen sèl bagay pou fè la ou fin kreyel se vre men kòman ou pral metel pou metel sou li ou pa bezwen plizyè bagay wap jis bezwen ale sou YouTube studio ou pa bezwen moute sou YouTube wap ale nan YouTube studio wi logo a fèt konsa. Epi depi ou rive la wap chwazi video ou bezwen mete minyati sou li a ok meli. Apre da kreye yon bèl minyati sa e videyo a, e wap peze ti kreyon an. Ou repeze lòt kreyon, ou peze, wi. Ou chwazi imaj la kounye a, bèl minyati m sot kreye a, me li. Epi m tou mete l sou li. Ou peze anrejistre, seleksyone. Epi ou peze anrejistre. Se trè fasil. E kounye ou pral verifye sa anko sou YouTube pou ka byen wè si eske minyati a kreye vreman. Pou al sou YouTube la wap jis kreye ale YouTube. Wap klike direk sou video a. Ok men video a el getan sou YouTube li tre bon. Tre bon. Mwen espere ou te remen video a wap jis like, komante.